Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Bagay yo grav nan peyi Dayiti. Ba wi bagay yo vrèman grav paske ou just leve yon bon maten epi se move nouvèl ki vin jwenn ou. Te gen yon sitiyasyon panik dan la matine di 12 avril 2023 nan zòn Lalu. Genyen plizyè paran ki yo menm. ap vini mennen timoun yo lekòl, bandi yo vini ak yon minibus, y ap kidnape paran, kidnape moun k ap pase, kidnape timoun. Gen yon sèn ki pase e sèn sa a li vrèman chokant. Chokant dan la mezi ou gen anpil paran ki yo menm ap mennen timoun yo lekòl e anba je timoun sa yo, anba je paran sa yo, Kidnapè pran youn nan paran yo ansanm ak yon timoun. Sa vin sisite yon mouvman panik kote ke tout moun ap oblije kouri pou wè si yo ta kapab chape anba grif kidnapè. Gen youn nan konfrè nou yo ki te prezan, li menm ki kouri avèk pitit pa l la e lòt konfrè nou yo nan Karayibefm te poze l kestyon. Tande! koman lap pale. Kidnapè vini rale zam pran paran pran yon elèv la yal avè yo. Eske w ka eksplike nou an detay kisa ki pase sou lalu an e kisa w genyen kom enfomasyon? E maten an la e bon nou konnen lekol kongreganis yo jeneralman la plipa ladan yo te fèmen. Se nou ke yè e gen lekol mè lalu a ki ouvri epi. Vwala maten an la, pandan paran yo ap mennen timoun yo lekòl epi nan baryè lekòl la, kidnapè vini, rale zam, pran paran, pran yon elèv la, y al avè yo. Bagay sa kreye gwo panik nan lekòl la. Ofinal, se tout paran ki oblije ap kouri la a. Mwen menm ki se youn nan paran yo k ap kouri la pou al pote timoun nan lekòl la la a pou wè, dèdamezidipozib, kijan n kapab rapatriye chak grenn pa nou yo. Donk se nan sitiyasyon sa nou ye, ou lakay ou bandi ap mete w deyò, timoun nan al lekòl pou l kote pou l ta nan mitan kanmarad li, nan mitan moun k ap ba l levasyon pou li menm li ta kapab plizoumwen rale yon souf pou l pa panse a sa k ap pase anndan peyi a lè bandi al atake l dirèkteman anndan baryè lekòl li. Donk se yon sitiyasyon entetinab jounen jodi a n ap viv anndan peyi a. Se sa se reyalite nou chak jou, se kidnaping, se bal, se vyolans, se sa k reyalite nou. Sa pase kilè egzakteman? E la sa m konprann nan se se on kidnapin ki fèt sou on elèv e paran l an menm tan Lionel? Jisteman se sa apèn si gen 30 minit pou m bay pou w gen 30 minit menm. Paske se yon bon zanmi mwen ki li menm pandan lap met pitit pal atè epi yap fè kidnaping nan devanl pitit pal la la tromatize yo menm yo kouri paske yo gentan wè bagay la yo gentan kouri men si yo te gentan desann machin nan yo tap pran real avèyo tou paske daprè enfòmasyon yo ban mwen yo menm ki tap swiv sèn kidnaping nan moun ki vin fè kidnaping yo te nan yon ti bus blanch. Ou konprann? Epi y ap met moun ladan li. Yo rale zam yo, y ap met moun ladan li. Petèt ke se paske yo wè yo menm ki fè yo yo yo yo pa kontinye bote moun devan lekòl la. Donk se nan sitiyasyon sa a nou ye. Ou konprann? Alò, e nou pral kite w ale. Ou konnen w se yon jounalis e double de yon paran e se sa k fè n ap avanse konsa avèk ou nan echanj lan. M konnen yo te anonse pral genyen de de de de de pwen fiks lapolis. nan zòn lekòl yo e patikilyèman lekòl koreganis yo. Lè w rive la, ou pa wè prezans lapolis nan zòn nan? Non, jiska sa pa gen pa gen afè lapolis ditou. Pou dayè yè te gen yon spektak sou lari a la apre ti lapli ki te tonbe a la. Ou menm lè yon polisye ta vle mwen te ka vin kanpe devan men lari. Se kamyon avèk traktè ki vin ranmase fatra tèlman lari nwaye anba fatra ye. Donk deja konsti. Sitiyasyon pat menm pèmèt ke lapolis te kale men depi kèk tan la e pa gen ankenn polisye devan ankenn lekòl mizapò nan kwen bò mè boudon kote toujou gon ti blokis gon papye polisye anpil pa gen ankenn polisye devan ankenn lekòl mwen menm sot petyonvil la pou mal pran pam nan nan lekòl la anba la menm pase devan plizyè lekòl pa gen ankenn afè papye polisye donk pa gen anpil se yon blag li ye. Pou ou fè moun dòmi, ou menm sou lari kouw nan lari a kidnapè ap leve ou epi yon bon maten wap leve ou jwenn ou se pa men kidnapè ou ye donk se tout moun ka leve nou nan lari a si nou oblije dòmi nou dòmi men e pa kwè pa met lespri w sou kesyon lapolis sou kesyon leta ki pral ki pral ba w sekirite ki pral anpeche yo kidnapè w paske jounen jodi a leta pa menm ka bay tèt li sekirite dayè nou wè sa kap pase polisye yo e di nan diferan andwa anndan anndan peyi a kote bandi fè sa yo vle avèk lapolis donk e. Paske jounen jodi a la a, nou pa ka bay tèt nou manti pou n pa di ke pa gen lekòl nan Pòtoprens. Kapab gen lekòl ki ap fonksyone nan kèk lòt departeman nan peyi a, men ekoute, jan bagay yo ye la Ayiti pa gen lekòl paske se nè pa pou la premyè fwa ke jan de bagay sa yo ap rive nan sosyete a, nèg ap antre, al kidnape moun nan legliz, yo kidnape elèv lekòl, Yo kidnape elèv ak tout paran yo, finalman, nou sòm arive a un pwan de non retour. E kisa ki pou fèt paske kant gen yon cumul de fenomèn ki ap ronje yon sosyete, chak moun kapab rive nan yon moman pou poze tèt ou kestyon pou di, Que faire? Donk se otorite yo ki ta petèt dwe menm poze kestyon sa a, menm jan avèk nou, men repons lan, Se ta dwe nan men yo. Men ou te tande jounalis la menm jan avèk mwen kap dir ke ekoute pa de prezans polisyè o ba de la vil. Gen anpil perimèt la a m ta kapab di se perimètre de chas pou kidnapè yo men malerezman. Polisye yo pa toujou sou plas. E kant kelke choz a komanse de la par de la polis, li pa gen kontinuite. Ou kapab sezi ou wè jan nèg yo ap bay ti makak bwa kale la, epi apre yon semen, ou tande ti makak repran la men. Se pou m di nou ke, ki pwoblèm ki genyen kounye a? Nou bay vag. Tout moun bay vag nan sosyete a. Tout moun di, ben ekoute, lavi fezan. Fò m di nou ke gen yon lòt sitwayen la yo kidnape, son non se Robert Denis. E li gen yon lòt ti sè nou ki rele Bobi Denis. Li te nan Telemax. Misye se pdg Kanal Bleu. Robert Denis alyas Bobi. Prezidan Direktè Jeneral Televizyon Kanal Bleu yo anlve li maten madi 11 avril 2023 a nan Petyonvil. Bobby Denis se yon antreprenè, ansyen kopwopriyetè de la televizyon, chèn televizyon Telemax, dans le temps, ki anlve sou wout frè la. Robert Denis anpil moun konnen li nan milye kiltirèl ayisyen an e li bati repitasyon li lè li t ap dirije pwòp stidyo anrejistreman Audiotech avan li vin patron media ki se canal bleu. Donk Boby Denis anba men nèg yo wi la mesye. Gade pwoblèm mezanmi gade pwoblèm nan yon ti peyi. Bagay yo anpil. Bagay yo vrèman anpil nan men nou. Fò m di nou ti makak ap prepare yon ofansiv. Pandan ti makak demoralize paske lapolis touye anviwon 13 nèg pou ti makak. Ebyen, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Ti Makak ap konsantre li sou li menm. Menm si se yon nèg ki yon ti pe dezarçonne, li yon pe demoralize paske lè yo masakre anpil nèg pou ou konsa, ebyen, l ap vrèman difisil. Donk, n ap mande ak polisye yo pou yo pran anpil prekosyon. Si y ap peze sou bouton volim nan. Peze sou bouton volim nan men anpil prekosyon. Alò pou sèjan la ki diz ke nou pa dwe bay strateji lapolis, lapolis pa gen yon grenn strateji de batay. Se a chak operasyon, lapolis planifye operasyon l epi li fè yon planin sou strateji batay li. Alò pou moun ki tap di non RL prod ou pa gen dwa bay strateji batay lapolis, lapolis pa janm eksplikem strateji batay li, se mwen menm lè nèg yo fè operasyon an mwen mete dron mwen atè epi m wè kòman operasyon an te fèt dayè dayè èske ou panse ke lapolis ap janm diw li pral batay kont tèl moun men kòmanl pral batay sof ke. Kapab gen de polisye ki yo menm polisye rebèl, polisye ki nan move zafè, epi yo chwazi, yo rele chèf bandi an, paske gen anpil fwa gen operasyon ki pral fèt, lè w gade w wè, se menm polisye sa yo ki rele chèf bandi an pou di, ey, yo pral deyò tèl lè, tèl lè men tèl kote y ap pase. E m gen dout ke gen anpil operasyon ki solde par lamò de polisye, E se ta menm lòt polisye ki rele pou di ekoute ap vin kote w, men tèl kote, tèl kote ap pase. O pwen ke w ka pa poze tèt ou kesyon pou di, èske nan operasyon ki te fèt nan vilaj la, pa gen de polisye ki te rele Izo? Èske nan bagay ki pase nan departeman de Lartibonit lan, sitou a Lyankou, pa gen de polisye oubyen de o grade o sen de sèt enstitisyon ki yo menm ta rele mesye sa yo? Èske pa genyen de polisye ki yo menm ap kolabore avèk Mister Vitelòm? Kestyon sa pou poze tèt ou. E lè w fin poze tèt ou kestyon sa, sou sispèk ta gen polisye ki yo menm nan kole dèyè ak bandi, kounye a wa di tèt ou, peyi a pyeje totalman. Epi w ap sispann trete lòt moun bandi.